BBN deyò deyò nèt, pèp la nan lari ap chèche bandi. Se pa mwen k pral di nou l, mouvman Bwa Kale an li pale pou tèt li. Nou wè rezilta yo. Jodi an fè egzakteman 8 jou. Mouvman an kòmanse nan Kanapevè kote popilasyon an pote boure sou plis pase 14 jenn gason ki te vini pou pote ranfò ak lòt gwoup bandi ki te vin pran, ki te vin asyeje Turgeau, Debussy pou yo te vin enstale gwoup gang yo. Ebyen jounen jodi an la a, nou ka konstate Mouvman Bwa Kale an se sèl grenn mouvman ki fèt nan peyi an, ke l te politisyen, ke l te nèg nan sosyete sivil, yo pa ni ka kritike l, yo pa ni ka akapare mouvman an. Jan nèg an Ayiti renmen pran tèt mouvman, renmen pran frem nan mouvman k ap fèt la a, yo tèlman konnen dwèt yo tranpe jouk nan zo nan ensekirite ki gen andedan peyi an, ke se swa politisyen k ap finanse gang, ke se swa sa k nan sosyete sivil ki gen relasyon ak bandi, ke se swa sa k nan sektè prive ki gen relasyon ak gang, tout moun pentad kò yo, Tout moun renka kò yo paske yo pa espere pou bwa kale an rive lakay yo, rive sou yo. Ebyen mezanmi nan moman nap pale a la, yon dezyèm jenn fanm tonbe nan mouvman bwa kale an. Li difisil pou tande bwa kale a rive sou fanm, te gon premye ban, te gon premye madan bandi ki tonbe nan Debussy nan moman l ta pral pote minisyon bay nèg li, ebyen gen yon dezyèm jenn fanm ki tonbe popilasyon fè konnen se yon madan bandi li ye. Rete la nou pral ba ou tout detay yo. Izo vilaj de dye pa gen anyen. Pandan gen gwo divèsyon k ap fèt la a pou di w ke lapolis ak lame dayiti ap mennen operasyon nan vilaj Izo pran bal, Izo tonbe eksetera, ebyen nèg vilaj yo fenk kare ap leve moun nan matisan. Nèg vilaj yo kontinye ap fè kidnaping nan Matisan. Ouvri zòrèy nou tande. Kidnaping nan kontinye pou laplibèl nan Matisan. Kilè Bwa Kale ap rive nan vilaj, kilè lapolis ap rive sou vilaj, se kesyon sa anpil moun ap poze. Ebyen pandan nou tout mete fokis nou sou operasyon Bwa Kale an, Ebyen premye minis Ariel Henry ak akolit li yo sou wout poul mete kanpe nouvo konsèy elektoral pwovizwa lan. Nan jou ki sot pase yo pa bliye m te pale nou de mèt Newton St Juste ebyen mèt Newton li vin konfime ke l pral fè pati de nouvo CEP sa ki pral mete kanpe an. Se la w pral konprann tou nivo ipwokrizi ki genyen nan zafè politik an Ayiti. Nou pral ba ou tout detay sa yo ak anpil lòt nan videyo a. Bonjou bonswa tout moun, kòman nou ye, m espere nou anfòm, m espere nou pase yon bon wikenn. Semèn nan kòmanse, jodi an se lendi, Premye me 2023, map pwofite swete nou e jwayez fèt de lagrikilti e di travay an Ayiti se konje, se fèt agrikilti, se fèt travay. Menm lè nou konnen nèg yo bòykote, mesye dam yo bòykote sa nou genyen kòm pwodiksyon nasyonal, kòm pwodiksyon agrikòl andedan peyi an, men nap pran kouraj dotan tèt pa koupe, nap espere mete chapo. Si w poko abòne, map envite w abòne Aktive ti klòch notifikasyon sou Tax 509 Tout Ayisyen Konekte la ou nan emisyon Mon Editorial avèk Yanick. D'entre jeu fòk mwen di nou sa hier mwen anonse nou ke pwojè Fête des Mères lan li lanse ok pwojè a lanse donk jan nou toujou fèl kòm dabitud chak mwa me nou chwazi yon zòn yon lokalite nou chwazi 100 fanm Nou fete avèk yo, nou rekonpanse yo pou efò y ap fè, nou rekonpanse yo pou sakrifis y ap fè avèk le peu ke nou genyen, nou pataje avèk yo. Ebyen, ane a la a, nou konnen bagay yo yon ti jan difisil, e bagay yo difisil tout kote, men nou pa ka kanpe avèk sa nou konn fè, nou pa ka kanpe avèk sa nou, sa nou abitye fè, e lè nou fè l, moun yo jwenn anpil plezi, moun yo jwenn anpil kè kontan ladan l, Donk se nan lide sa a pwojè a li lanse, ou menm ki vle sipòte pwojè a, ou menm ki vle sipòte inisyativ lan, e nenpòt jan li ye avèk sa w genyen ou ka ede, rele m, ekri m nan nimewo emisyon an, di Annik men kòman m ap sipòte, men kisa m ka bay, men kòman m vle fè l, men kòman m ka fè li pou nou ede 100 fanm sa yo jwenn yon ti kichòy nan dènye dimanch mwa me a. E bon! E pawòl pale, kreyòl pale, kreyòl konprann. Kounye a nou pral rantre nan sa ki gen pou wè avèk kesyon e politik, kesyon Bwa Kale, e Ariel Henry, Izo, Vitelòm. E fòk mwen di nou, Vitelòm, pèsonèlman mwen menm konsidere l kòm youn nan chèf de gang peyi an konnen ki ekstrèmeman danjere. Nou konn tande nèg danje, se yon danje fini l ye. Ebyen, se premye fwa m santi ke Vitelòm panike, Vitelòm pran nan zizirit. Yèswa Vitelòm oblije lage yon voice nan lari, lage yon nòt vokal nan lari pou l pale a popilasyon. On dirè ke Vitelòm, e padon l ap mande, padon l ap mande, si gon moun, e konnya Vitelòm k ap dikte pèp la kiyès yo dwe atake. Pèp la konn tout moun wi kisa yo mal. Se pa sèlman bandi ak sapat yo non pèp la idantifye kòm moun ki fè yo mal. E se youn dè rezon janm di nou nan kòmansman videyo a, se youn dè rezon jodi an la a politisyen, nèg nan sosyete sivil, nèg nan sektè prive yo pa twò foure bouch yo nan kesyon Bwa Kale a wi. Paske yo konnen popilasyon yo, konnen pèp la konnen kiyès k ap fè yo mal. Yo konnen popilasyon an se pa sèlman Izo, pèp la pa konnen se Izo sèlman non, paske kote Izo rete nan vilaj lan, m pa kwè se li k dedwane bal, se li k dedwane zam etc. Nèg yo bay lajan, yo fè kidnaping yo bay lajan, an retou yo jwenn zam yo jwenn minisyon. Lè w tande Vitelòm di l lan, Vitelòm di l yon fason pou l ka kale je pèp la, pou l oryante mouvman bwa kale an, men nou menm nou konprann, nou konprann jwèt koken k ap fèt lan. Jounen jodi an lan si moun Si moun wout fre pa ka viv lakay yo, si moun pènyen yon kote k te si pezib pa ka viv lakay yo, si moun Fonven, moun Fatima pa ka viv lakay yo, moun Djèg, moun Meyòt, moun Doko pa viv, pa ka viv lakay yo, se paske gon yon Vitelòm. E lè w wè Vitelòm fè fuit an avan pou l di w se 6 a 7 jiyè ki kreye l, se pou yo te ka chavire, pou yo te ka touye Prezidan Jovenel Moïse ki kreye l, Li pale verite. Li pale verite, men Vitelòm menm jan avèk yon pakèt lòt nèg, se yon chwa yo fè pou yo bandi wi. Se yon chwa yo fè pou yo gang jounen jodi an la a. Se pa lè nèg yo wè popilasyon an andjable, popilasyon an anraje, y ap chèche jistis pou tèt yo, y ap chèche fè tèt yo vanjans, kounye a pou ap vin oryante pèp, se se nèg politik, se nèg nan sektè prive, nou pa fè zam, nou pa fè bal, nou pa vwayaje, nou konnen sa deja. Popilasyon konnen sa deja, nou konnen sa a la lèt. E si nou ta fè yon lis nan moman an la a pou nou mete kantite politisyen, pou nou mete kantite nèg ak fanm nan sektè prive a, ki ap finanse gang, ki ap finanse bandi, ki gen dwèt yo tranpe nan sa n ap viv jounen jodi an la kòm ensekirite, lis lan t ap long. Lis lan t ap long. Ou menm ou ka fè ti egzèsis lan, idantifye kèk politisyen, Idantifye kèk nèg ak fanm nan sektè prive a, nan sosyete sivil la, ou estime k ap finanse gang, ou estime k ap finanse bandi, mete non yo. Mete non yo. Jounen jodi a, fòk nou ka kòmanse asime responsabilite nou. Fòk nou ka kòmanse fè travay de sitwayen nou. Nèg sa yo, fanm sa yo, se yo k ap fè peyi an mal, fòk nou ka denonse yo. Mwen menm m klè, M klè, se premye mouvman ki fèt andedan peyi an, ou pa wè okenn nèg vin fè gwo kòlèt, vin pran mikwo laprès pou yo di, oh, se mwen menm ki chèf de file, se mwen ki lidè mouvman an. Jan nèg isit renmen lidè! Ah, jan nèg isit renmen lidè! Kot kòb Petro Caribe a? E pou kesyon lidè wi l kraze. Andre Michel vini kot kòb Petro Caribe? Sosyete sivil vini kot kòb petro karibe challengers vini kot kòb petro karibe yap batay pou pran tèt mouvman mouvman kraze plat on pakèt lòt mouvman fèt andedan peyi an yo kraze paske nèg yo toujou ap batay pou lidè yo toujou ap batay pou plas devan jounen jodi an se pèp la k nan lari a bwa kale a se pèp la k nan lari a avèk manchèt yo gazolin yo alimèt yo han Kounye a ou pa sonw nèg ki nan finanse gang, ou pa sonw ansyen senatè, on ansyen depite, on nèg ki te nan leta ki ta vòlè lajan, ou panse nèg sa pral vin devan tankou on dan devan poul di oo se mwen k lidè, lidè kisa? Wap pran nan bwa kale a tou. Wap pran nan bwa kale a, pandan semèn ki sot pase a gon zanmi ki dim ke e ansyen depite Sinal Bertrand e bon pyel ki sovel. Se ta pral dezyèm otorite wi ki ta pral pase nan bwa kale a. Nan Sen Marc, moun chandèl yo pat bay Gracia Bwa Kale, semèn ki sot pase a. Gracia pat pran nan Bwa Kale wi Gracia pran nan Bwa Kale. Gracia tèlman pran nan Bwa Kale, si se pat gras yo te mande pou Gracia, jounen jodi a ou la ou te ka pale de li, ou pale de li o pase. Paske Bwa Kale a tap rantre nan 5 mèt 50 li. Pèp la kòmanse wè, yo kòmanse konprann. Yo kòmanse santi. anvi pou yo pran libète yo, ak dezi pou yo pran libète yo a, pou yo soti anba gouch nèg sa yo. E se sa k fè m toujou renmen di l, La peur toi changer de camp. Nou gen lontan se nou menm k ap pè, se nou menm k ap kache, se nou menm k ap tere nou antre nan twou pou bandi, jounen jodi an, fò bandi yo reflechi a 2 fwa. Bon emisyon zanmi pataje avèk mwen. M ap tande kri yon jenn gason M ap tande kri jenn gason an, dekourajman l genyen avèk peyi an An verite, si w wè pèp ayisyen an pa t leve yon bon maten pou yo di yo pran inisyativ pou fini avèk kesyon bandi sa a, se bandi yo ki t ap leve yon bon maten pou yo di y ap fin ak pèp la. Kòman ou pral konprann ou jenn gason, ou menm ki pare ou fè sakrifis, voye pitit ou lekòl, pitit ou fè 14 an sou ban lekòl, epi ale nan inivèsite, si e medsin ou byen si se, tou depan de sa l chwazi an, n ap pran egzanp se medsen yo ye, yo fè prè de setan epi apre al fè spesyalizasyon eksetera vin sèvi kominote yo. Pran, prete lajan nan bank, prete lajan nan kès popilè, monte yon ti klinik pou desèvi kominote a, epi ou pral jwenn vagabon, ou pral jwenn kriminèl k ap fè yo menas, ki bezwen kidnape yo, ki bezwen touye yo, yo pa gen lòt opsyon ke kouri kite peyi a ale. De seri de moun ki t ap bay 5, 10, 15 lòt moun travay nan klinik yo, nan espas de travay yo, kounye a, moun sa yo blije kite peyi an ale, Pral gen 10 moun ki nan chomaj, pral gen 5 moun ki nan chomaj sou konsyans yo. Poukisa? Paske nou pa gen leta nan peyi n, nou pa gen otorite nan peyi n, nou pa gen moun k ap panse pou nou. E se youn dè rezon mwen menm m ap toujou mande ankadre mouvman Bwa Kale a, paske nou bezwen ankadre l pou n evite ke gen inosan ki peye pou koupab. Paske koupab yo nou idantifye yo. Tèt pansant sa kap fèt andedan peyi a kòm ensekirite a nou idantifye yo. Nou idantifye politisyen yo, nou idantifye sektè prive, nou idantifye sosyete sivil, tout moun kap finanse. Dayè, banm di w, lè Etazini ak Kanada deside yo pran sanksyon kont de seri de nèg nan klas politik, nan sektè prive kap finanse gang, kap finanse bandi, li vle di sa l vle di an. Li vle di egzakteman sa l vle di an. Li vle di, yo finanse entèl xyz paske lap finanse gang, lap finanse bandi. Li vle di w se yon gang o menm tit ke Izo, Ti Lapli ak rès yo. Se sa l vle di. Nou pa ka ap eseye kase fèy kouvri sa. Nou pa ka ap denigre yon kan, pwoteje yon lòt kan. Nou pa ka ap di bwa kale pou yon gwoup, Epi fèm fèmen je sou yon lòt gwoup, jounen jodi an tout moun sa yo ki patisipe nan kraze peyi an, nan mete peyi an kote li a la, fòk yo pase devan lajistis, fòk yo pase, m pa konnen si se jistis ekspeditiv, m pa konnen si se jistis popilè lan, m pa konnen si se yon tribinal, m pa konnen, men yo gen kont pou yo rann avèk peyi an, yo gen kont pou yo rann avèk nasyon an, avèk sosyete an. Sa a li ekstrèmeman enpòtan. M pral pataje avèk ou yon son. Ou pral tande e an verite dlo ap sot nan je w. Paske ou pral wè nan ki nivo nèg yo mete peyi an. Nan ki nivo nèg yo fini avèk espwa jenès lan. Ou pral konprann si Ayisyen pa kanpe, si nou pa fè yon feso veritableman pou n di non nou pa ka kontinye Abraam di sèt ase. Pi devan se nou k ap peye konsekans lan. Pi devan se nou menm ki pral peye pòt kase an. Paske si demen maten nou deside ke mouvman bwa kale a li kanpe, ebyen nèg ki pral vin ba nou bwa kale a se gang yo, se bandi yo. Nèg ki pral pot bwa kale a lakay nou se bandi yo, se izo, se ti lapli, se vitelòm. Paske si nèg yo santi yo panike, sòlda ap kouri kite baz, sòlda santi yo panike, y ap sove a zam jete zam, se paske mouvman an rive sou yo. Mouvman an fè yo pè. Moun sa yo tap teworize yo tap mache sou fyèl yo, ebyen nou deside kanpe kounye a se nou pou mache sou fyèl yo. Konprann byen! Ebyen, si nou deside nou bay vag sa se nou kap wè li, paske yo menm yap planifye bagay pou nou. Yap planifye, jan w pral tande jenn gason sa a ki pa kapab ankò a se pa sèl li menm. Mwen menm chak jou ki pran kouraj mwen k vini la, nou panse m pa strese, nou panse m pa depresiv, nou panse se chak maten m ka vini, vin pale peyi, vin pale politik non, vin pale de ensekirite, de vyolans k ap fèt non. Alòske nou gen dirijan, nou gen otorite ki sanse la pou reprime bandi, ki gen monopòl vyolans lèjitim nan nan men yo, yo pa fè anyen paske yo pi bandi ke bandi sa yo. Bon fò tande e reyaksyon jenn gason sa e wap genyen plis detay nan moman an la. Dènye patnèm te gen la menn ki medsen menn m pa imajinem sa louko misye te dim jak li pa ret bon 2 zan lan peyi an menn misye dim li pa ret bon 2 zan lan peyi an m di yoww Li pa ret bon 2 zan. Li dim li pa ret bon 2 zan lan peyi a louko menn m di misye yoww si w prale menn Komsi ou menm tou prale m deja gen klinik li kap fonksyone men m sezi l prale men m di kèt finalman m pap ret pèsòn la men se misye m te konn gen kòm medsen la a kenpòt moman gen yon pwoblèm misye di m li li prale men Misye fin ale dènyèman l tounen la menn lè misye tounen menn m di ou la menn misye di m wi menn m la m vini pou de twa jou menn lè m konnen zanmi an la m ta pral rele misye pou m ta di misye menn sa w ka fè pou frè sa pou mwen menn lè m tcheke misye misye di m menn yo m gentan nou jèze la wi menn. Gede pati. Se di jak menn. Tanpri menn fon jan retire kòw la non menn. Fon jan retire kòw m pa imajine menn mwen lakay mwen m lan peyim menn pou se konsa yon nèg ap pale avèm. Nèg la kite klinik li la vole ale menn kite bay pil moun travay nèg la oblije vole ale menn. Map vole ale kibò louko menn. Pral gen 47 ans menn. Mizè pi rèd. Menm jan yap site Babankou, Babankou ap pran trofe vire tounen lap pran trofe. Se sur ke gen lòt kote kap travay kont Babankou, gen lòt peyi kap travay kont Babankou. O mwen mta renmen lè yo fin travay, lè yo konnen yo pral chanpyon sou Babankou, m fout file kalbas lan lan mouda yo. M file kalbas lan lan mouda yo pou m fè yo konnen Babankou gen relèv. M vle travay lan peyi m. M vle travay lan peyi m. M pa imajine m menn. Tout sa peyi sa ap fè moun pase la menn. Se yo k tap mennen tout bagay. Epi kounya pou wè se lakay yo m pral mawon. Se lakay yo m pral refije m menn. Poukisa m gen bagay m ka fè. Konprann menn. M gen bagay m ka fè menn. M pa mande moun. M fout vle travay lan peyi m. M vle travay lan peyi m. Prezidan Ariel m fè travay lan peyim gen moun ki pral vin di konsa ou se premye min m pa konn si se premye minis se prezidan men se ou m rekonèt kòm prezidan la m vle ret lan peyim m vle ret lan peyim m vle travay lan peyim banm bagay pou m fè lan peyi a menn m prè pou m kreye travay menn gen anpil moun kap tann mwen gen anpil moun ki ta renmen konsome sa m fè menn men yon premye min pral rive la lan bounda moun menn. M gen anpil zanmim ki fyè de mwen kap plede dim kouraj kouraj kouraj jak men li gen poul jou li gen poul jou m pa imajinem son bal mawon m pran lan lari a men m pa imajinem son bal mawon m pran men jenn gason lage atè a tankou chyen men tout kote jenn gason lage tankou chyen E lè tout fin mouri sak pral pase? Kounya si grangou lan bounda m paka deplase la poum di m pral solino si se solino m ka jwenn zo m bezwen an m paka ale m paka al dèlma 24 m paka al kafou ayopò kote m ka ale kounya an ok rete lan tou kote m ye an pou grangou fout touye m lè grangou fin touye Konprann? M gen menm zanmi la kap di m kèt menn Jack Yo M ta aplike pou ou menn M vle aplike pou ou menn M di mesye M salye Jean Dominique M salye kouzen m Daniel Cornet Ki di m yo menn Ou pap fè anyen ayiti menn. Ou pap fè anyen ayiti jak wap gaspiye wap gaspiye menn ayiti pa konn enpòtans ou non menn. Boure talan. Ayiti pa konn enpòtans ou non menn. Ariel Henry ok pa gen pwoblèm si w vle prete yon lòt peyi m ou mèt prete l nan moman an. Ou gen kontak konsil, ou gen kontak anbasadè, ou gen tout kalite kontak, men prete m paske men mwen menm se prete pou w prete m, pa vann mwen a yon lòt peyi, paske m se patrimwàn peyi a, m se byen prive Ayiti! Si w gen yon lòt kote w vle voye m nan moman an pou m al pran yon souf, pou m al fòme, pou m pi efikas nan sa m ap fè, m pa gen pwoblèm, m prale. Men pa fout pouse do m voye m ale menn! M pa prale m pa pral mouri yon lòt kote pou m fout fè w tere kanpe non m fout vle ret nan peyi m nan mitan pye kalbas yo menn m vle rete nan mitan kalbas yo nan mitan sitwonèl nan mitan vètivè nan mitan mèlis pou m fout fè sa m gen pou m fè nan peyi m lè kounye an lè moun leve alkòl mwen l ap fout konsome l. Poulga di kolangyèt kot sa sòti lè moun ap pale kaka de ayiti lè lap di tout kalite malpwòpte de ayiti men fòl ka fout goute kalbas la poul ka di gyèt sa son lòt bagay sa pa gen lòt kote l egziste ke ayiti se la m kanpe mwen menm. Se tris. Si n vle touye m, m pa gen. Gen pwoblèm map mouri m pa gen pwoblèm m prè pou m pran lanmò a map mouri map mouri m pa gen pwoblèm m mèt mouri e nap jwenn mwen tout kote mwen tout kote m gran wi m tout kote m dwe tout moun Louko li menm tou ap kriye. M fatige menn m fatige m fatige m kòmanse pa m pa ka dòmi lannwit menn m pa ka dòmi lannwit non sèlman map jere pwoblèm pa m e map jere map jere tout kalite bagay gen moun ki konte sou mwen malgre tout Difikilte kem genyen gen moun kap tann mwen gen moun ki konte sou mwen poum rezoud pwoblèm yo poum ede yo rezoud pwoblèm yo avèk kisa malgre m pa gen anyen. Tout nèg fin ale Tout nèg sa yo kale a kap dim men Jacques men sa w deside men èske se fou ou fou finalman ou pa wè Ayiti e fini lap fini avèw m di yo Yo m vle fè pati de fèble rès la menn. Lè nèg la rele m avan yè swa Louko, m se di bon Jak èske w ap kite frè m nan mouri? Gad sa w ka fè pou mwen non ankò, gade sa w ka fè pou mwen menn. Frè m, dènye patnè m te gen la menn ki medsen menn, M pa imajine m sa Louko, misye te di m Jacques li pa ret bon 2 zan lan peyi an menn. M te di m li pa ret bon 2 zan lan peyi an, m di oo. Li pa ret ret bon 2 zan. Li di m li pa ret bon 2 zan lan peyi a Louko menn. M di misye yoo si w prale menn, kòmsi ou menm tou w prale m te ka gen klinik li k ap fonksyone menn. Misye di l prale menn. M di kèt Finalman m pap ret pèsòn la menn Se misye m te konn gen kòm kòm medsen la a kenpòt moman gon pwoblèm Misye di m li li prale menn Misye fin ale dènyèman l tounen la menn Lè misye tounen menn M di ou la menn Misye di m wi menn m la m vini pou de twa jou menn Lè m konnen zanmi an la, m ta pral rele misye pou m ta di misye men, sa w ka fè pou frè sa pou mwen menn? Lè m tcheke misye, misye di m menn, yo m gentan nou Jèze la wi menn. Gentan pati. Misye di Jak menn, tanpri menn, fon jan retire kò w la non menn. Fon jan retire kò w. M pa imajine menn mwen lakay mwen, m lan peyi m menn pou se konsa yon nèg ap pale avè m. Nèg la kite klinik li la vole ale menn, kite bay pil moun travay, nèg la oblije vole ale menn. Map vole ale kibò louko menn. Pral gen 47 ans menn. Mizè pi rèd. Pral gen 47 ans louko menn. Mizè pi rèd, mizè pi rèd. 8 juin an la pral fèm 47 ans menn. M travay menn. Se pa manman, se pa papa menn. Ki metem nan nivo kem ye. Se Bondye nan syèl la menn. Ki banm entelijans menn m fè tout sam gen pou m fè la. Sim pa sòt son move zwazo se pa fòt manman, se pa fòt papa menn. M travay du men. M travay du men. M travay du louko. M pa jennen pou m di moun sa men. M se prodwi de la mizè men. Se mizè ki mete m lan nivo ke m ye. M pran anpil kout mato men. Anpil moun konsidere m kom lò kounya men. Amen bijou sa nou wè a li pran anpil kout mato nou ta renmen menm jan avèm gen anpil moun ki ta renmen mwen menm men pri yo anpil pou peye m pase anpil menn m pase anpil mizè poum kote m ye an m pa imajine m kòmsi tout sa ayiti ofrim kòm enspirasyon menn. Pou m wè son lòt kote. Lè m fin fè respè m lòt kote kounye la a. Pou yo pral mete m lon brat pou m vin la a. Oubyen pou m vin la a vini m vin la a m pa ka rete. Se blan je vèt ki mennen m la a, se blan je vèt ki antoure mwen. Epi pou tounen avè m kote pou m tounen menn. M annik pile Ayiti m pa ka rete. M pa imajine m nan sitiyasyon sa a. M vle rete la a lakay mwen. Bagay tris sa yo franchman la repiblik la repiblik tèlman fè nou tò peyi sa dirijan peyi sa yo tèlman fè nou tò yo fè de seri de moun vin pè peyi an moun pè peyi an gen de seri de moun ki nan dyaspora a sou li ka di w a m gen entansyon vin ayiti Li di, a m fè ti kè m wi. Li di, madanm mwen di, ki kote w ap vini la a? Pitit mwen di, ki kote w ap vini la a? M gen frè, sè ki di, ki kote w ap vini la a? Ayiti pa peyi pou moun vini nan moman an la a non. Ayiti pa peyi pou moun rantre nan moman an la a non. Ou konprann? Dirijan yo fè moun yo pè peyi an, fè moun yo fui peyi an, paske ou pa ka rete. Lè w tande dirijan peyi w nan tete lang ak gang ak bandi bon kisa pou fè? Kisa pou fè? Ou menm ki gen mwayen pou lage pye w ki lòt opsyon w genyen se pa pye w pou w lage? Ou menm ki gen posibilite pou lage pye w kisa w ka fè sinon ke lage pye w? Ou pral bay bandi fè ladènyè sou ou? Ou pral bay bandi touye w? Ou pral bay bandi kidnape w? Tout bagay nan peyi an tounen yon luxe? Tout bagay an Ayiti la tounen yon liks. Ou oblije, kounye a ou vin twouve w nan yon sitiyasyon, tout sa w jwenn ou oblije di mèsi. M pral di w, m pral pran yon egzanp senp, bandi ap touye n, bandi ap touye n, bandi ap teworize n, kidnape n, vyole n, apovri n. On bon maten popilasyon an leve, yo di Abraam di sètase, kounye a se nou k pral mache sou fyèl bandi. Ou oblije di mèsi. Mèsi Seyè paske nou jwenn yon gwoup moun ki deside e pandan ki deside la yo ap mete fen nan karyè yon gwoup nèg ki ap fè ki ap fè popilasyon an mal, k ap fè peyi an mal. Mèsi Seyè tout a Jezi. Nou pa ka viv nan peyi nou, nou pa ka soti, n pa ka sikile. Boum, pwogram Biden vini. Nou oblije di mèsi Seyè. Poukisa? Paske si otorite yo te asime responsabilite yo, ou te gen yon peyi ki t ap fonksyone, yon moun, yon jenn fi, yon jenn gason, yon paran, li te ka toujou kreye kondisyon pou pitit li, pou yon pwòch li al vwayaje, al achte, vin envesti an Ayiti, kreye, kreye, kreye travay, kreye kondisyon pou bay lòt moun travay. Men w pa t ap oblije kounye a pou w ap kouri kite peyi w. Biden tonbe, mèsi Jezi, mèsi Seyè. Se yon opòtinite w gen anplis pou kite dezagreman sa a, pou sove lavi w. Pa rapò avèk jan peyi an ye la a, tout è gratitid, tout bagay se gras li ye, tout sa yon moun ba ou de pozitif se yon gras li ye, se yon byenfè li ye. Ann kite kantik, ann pran priyè. Paske mwen menm m di nou sa, m ap veye pou nou. Pandan nou fokis sou Bwa Kale an, mwen menm, je m fokis sou tout bagay. M ap veye sou tout bagay an menm tan. Paske gen nèg, m konnen yo, gen nèg se atoufè yo ye. Gen nèg ou wè ki atè a la se sa sèlman yo fè. Pwofite de yon sitiyasyon pou yo regle lòt bagay yo, pou yo pwofite pandan nou detounen rega nou sou yon pwen a, yo menm yo nan tout pa yo. Nan tout bagay yo ap regle zafè pa yo. E la a sa m pral di w lan, se yon bagay ki fò. Nou wè kesyon pouvwa an Ayiti, nou wè kesyon lajan an Ayiti. Gen de seri de nèg, si yo ta di w yo fè sa m konnen m konnen an pou pouvwa an Ayiti pa plede pou yo. Lè m te pale de dosye Newton St. Juste lan, gon w fanatik, on zanmi, on alye Newton ki te fè m konnen, lè Newton te Adventiste, li pa t di m sa, si Newton vodouyizan, l pa gen pou l di m sa. Pa gen pwoblèm, m pa mande Newton pou l vin rakonte m vi prive li, paske vi prive nèg sa yo, li pa gen anyen enteresan ladan l. Li pa gen anyen enteresan paske si jounen jodi an la yon nèg ki te montre l t ap defann di bèk e dè zong li te kanpe l t ap defann jan nèg yo asasinen Jovenel jan nèg yo touye prezidan vin avèk dè enfòmasyon e o final ou pral wè tout sa l t ap di yo se petèt divèsyon l t ap fè pou l atire moun vè li menm pou l souse zo pa l pou l jwenn pati pa l nan gato a bon kisa nèg sa a ka gen denteresan pou m ap swiv ou m ap tande l Ebyen Newton St-Juste nan jou ki sot pase yo la, Newton sot entronize l, sot pran beny vodouyizan li. Newton parèt tou cho tou bouke la, tout moun ki t ap di l pa vodouyizan yo, li vin moutre moun yo li se vodouyizan. Donk li lib pou l reprezante sektè vodou an nan CEP a. Dantòt je map di nou sa, kategorikman, mwen menm pa gen okenn pwoblèm a okenn e sektè, relijyon andedan peyi a, ou se vodouyizan ou se moun pa m, ou se e katolik ou se zafè pa m, ou se pwotestan ou se zafè pa m. Paske kesyon relijyon, tout sa ki gen pou wè avèk chwa pèsonèl on moun, se pèsonèl a li menm, sinon yo pa tap rele l chwa pèsonèl. Men otomatikman moun nan se yon figi piblik, li te gen yon konpòteman. Epi ou wè tou de kou li pran yon lòt wout, li pran yon lòt chimen, fò w kesyone l. Fò w al chèche ki enterè l genyen. Paske tout nèg k ap fè politik atè a, tout sa yo poze kòm aksyon, li gen yon enterè dèyè l. Chak konpòteman nèg yo genyen, li gen yon enterè dèyè l. Nèg yo p ap fè anyen gratis. E m di nou sa, tout lò Newton t ap mete tèt li deyò, oo, plis pase 12 milyon tranzite an Repiblik Dominikèn pou touye Jovenel, Jovenel, Jovenel, tout tan s on prezidan Jovenel Moïse. Jounen jodi a, l pwouve l, li pwouve l aklè. Se a, a, se atansyon Ariel li t ap atire, se atansyon Ariel li t ap chèche, e jounen jodi a la a, jounen jodi a, menm jan li rive kapte atansyon Ariel lan, menm jan an tou, Li ale, li itilize sektè vodou an, li itilize òganizasyon vodou yo, li itilize yo kòm pon pou l pase. On nèg, tout pale l t ap pale pandan on bon bout tan, nèg la toujou di w se advantis li ye, se sesi li ye, se sela li ye. On sèl kou, on sèl maten l leve, pandan yo chwazi l pou l al reprezante sektè a, li gentan ap jete dlo, l ap fè sesi, l ap fè sela piblikman pou tout moun wè l. Ou pa gentan wè se enterè l, ou pa gentan wè se afè l l ap defann, se zo l k anba men l. Nou pa gentan wè sa? Fòk nou kale je nou. Fòk nou sispann kite moun pran nou pou egare, pou enbesil, pou jòkma, pou kannannan. Mwen menm se pi gwo pwoblèm m ka gen ak politisyen an Ayiti. Moun sa yo, yo pa janm dwat. E dayè, on nèg ki te avèk André Michel, bon, ki sa w pral di m pou dwat la? Ki sa w pral di m pou dwat? On nèg ki fè batay avèk André Michel, yo, lè Martelly, moun yo degidon, degidon, degidon, jounen jodi a la w pral di m ke nèg sa l te ka kredib? Ki kredibilite? Mon chè le pèp, mwen m franchman m te m vrèman santi m vrèman santi m amer avèk nèg sa yo, m santi m amer. Pou valè moun sèvo, pou valè moun eklere ki gen andedan sektè vodou an. Epi jounen jodi an la, se Newton ki soti tankou yon grenn lapli, yon kout zeklè ki di w li nan sektè vodou, li reprezante sektè vodou an. M pa bezwen fè pèsonalite men andedan sektè vodou an gen yon pakèt nèg ak sèvo, gen yon pakèt nèg ki eklere, gen yon pakèt nèg ou toujou wè k ap pran pozisyon batay pou peyi defann enterè peyi. Se se se Newton ki sot kote l soti ki vin ateri sou moun. Bon m kite w avèk videyo a e wa w ap wè kòman nèg lan w ap wè kòman festivite a te ye kòman l t ap fete andedan sektè vodou an nan lakou a e wa vodou an. E ou menm wa fè jijman pa w, wa fè apresiyasyon pa w. An nou gade. nome, eli, chwazi kòm wa vodou nan peyi a. Nou nan yon delegasyon ki soti depi nan sid, pase nan nip, nou te fè yon ti tan Leyogàn se la nou ye e nou vin la pa egzatman gen yon bò kote w ap wè wa Senklou ki la, li di nou e fò nou pran l, se fè montaj la pou nou mete li byen. Nou genyen anprè dè anprè. Se mèt Rene papa Nènè. Men se anprè Resnè de Bostè. Avèk yon pakèt lòt otorite ankò nan vodou a ki vle voye yon lòt sinyal nan peyi a. Pou mwen sinyal la se yon sinyal politik. Peyi a pa nan vyolans ankò, peyi a pa vle vyolans ankò paske vyolans la ap detounen nou. E sèl jan pou n montre n pa vle vyolans se ale nan eleksyon. Dezyèm bagay la, se ke Vodou a montre ke sè le gran rasanbleman kote Ayiti ap chèche pitit li tout kote. Gen anpil moun ki di men poukisa ou asepte yon bagay konsa, ou pa vle moun sa yo manje w? Men sa sa vle di? Sèt ide ke depi yon moun di l vodouyizan, li se malfektè. Menm jan depi yon moun di jenn gason, yo di l vòlè, ti granmoun se lougawou, fanm se pwostitye. Donk gen yon bann vye lide resu ke nou genyen ki pa mennen okenn kote. Donk e le chwa etan ke li an te te fè, nou te lakay nou, otorite vodou yo vin chèche nou, nou panse ke se yon opòtinite ke yo ban nou pou n sèvi peyi nou. Ebyen nou prale nan wap tande anpil pawòl men sa poun pa bliye nou gen anpil advèsè politik nan peyi a depi toutan se pa de moun ki fèb se de moun ki plen lajan nou te konbat yo nap toujou konbat yo pou peyi nou ke nou mouri e gen anpil moun ki estime ke se angajman nou ke yo bezwen anndan konsèy elektoral paske. Moun sa yo, se zagrensè politik. Yo konnen ke depi manda konsèy elektoral la, yo p ap ka fè eleksyon pike kole, yo p ap ka rele nan telefòn pou yo di y ap ranje rezilta pou kandida yo, gen de bagay yo p ap ka fè avèk. Se sa k fè yo ap di y ap fè e defè. Men yo pa janm di ke m enkonpetan, ke m malonèt, ke m se vòlè, ke m se yon kowonpi. Ò, nan yon konsèy elektoral, se sa w bezwen. Se sektè a konn kiyès l ap chwazi, se yon pòs yo ba li, e pa ou k pou chwazi pou li. Si te gen yon konsèy elektoral pèmanan sa n tap di? Fòmasyon konsèy elektoral la pa gen pou l wè avèk ensekirite oubyen sekirite. An n te di te gen yon konsèy elektoral pèmanan ki te deja la, gen ensekirite. Yo ta pral kraze konsèy elektoral pèmanan an pou rezoud pwoblèm ensekirite a? Se pou yon bagay. Sètènman, nou bezwen sekirite pou n al nan eleksyon. Men, kiyès ki pral fè eleksyon an? Se pa lapolis, se yon konsèy elektoral. Donk, fò w ap prepare l. Donk, fò w ap rezoud pwoblèm ensekirite a. Fò w ap rezoud pwoblèm ensekirite a, fò w ap prepare eleksyon. Donk youn pa anpeche lòt. Men li fondamantal nou bezwen sekirite pou n al nan eleksyon. Mwen te. Esplike nou egzakteman kòman n fè chwa sa a. Èske se Wa Senklou ki fè l egzakteman oubyen gen ansanm òganizasyon ki nan Vodou a ki fè l? Èske tou nou kwè ke eleksyon ka posib anndan peyi a pandan ki gen kourant. Kesyon a 2 voulè. Premye bagay, premye bagay fòk gen stabilite, sekirite a li enpòtan. Men kòm etan done leta ou byen gouvènman enkli chak enstans pou l mande moun, nou pa ka nou pa ta ka di nou p ap bay moun. Lwen de la, nou pa ta ka di nou p ap bay moun. Paske se nou k ap pwone lapè. Si y ap mande rapwochman pou wè si y a gwo konsansi pou gwo yon bagay kolektif pou Ayiti sove, nou pa ka kanpe. Fòn avanse, se yo konnen yo manyen CEP anvan, yo pa manyen CEP anvan, se pa mwen k di yo fòk CEP a yo manyen anvan. Se li yo te dwe manyen anvan men si yo pa manyen anvan. Se yo konn kote yo vle kòmanse. Èske w konprann? Kounye a nou menm nou pa rete de bra kwaze, nou voye moun. E se pa sèlman non sa nou voye, nou voye 3 non. Yo te voye 3 non. Kounye a yo fè la yn avèk Mèt Milton Seyus. Eske nou la? Men nou menm nou pa fè la yn avèk Mèt Milton Seyus. Se yo k fè la yn avèl nan laprès avan nou menm nou di wi nou voye l vrèman. E nou te voye 3 moun e sekrètman alò pa pou vodou a men l potko piblik. Yo fè la yn avèk Yon non, m pa ka repete de lòt non. Esplike nou chwa kòman l fèt. Di nou non, chwa kòman l fèt. Kòman l fèt. Wayòm. Ki òganizasyon menm ki chita ansanm. Wayòm Vodou Dayiti, Wayòm Vodou Dayiti, ki gen 305 òganizasyon Vodou ladan l, ki gen 3800 sosyete Vodou ladan l, plis lakou yo, e se rezon sa a, Wayòm Vodou Dayiti sèlman te gen dwa chwazi yon moun pou kont li. Kòm etan donnen gen zantray ki gen òganizasyon tou, alò e KNVA ki gen plizyè òganizasyon ladan l tou, ki gon ati, se nòmal yo rejwenn mwen pou n fè l ansanm. Zantray ki s òganizasyon ki gen anpil moun tou, se nòmal pou l rejwenn mwen nou fè l ansanm. Men la mesye. Eske w panse si gen 200 mil peresil nan peyi a, fò n ta mache nan 200 mil òganizasyon pou n chache chak grenn avi yo? Enben mezanmi, pa t bezwen gen yon prezidan nan peyi a, pa t bezwen gen yon wa vodou, pa t bezwen gen yon ati, pa t bezwen gen yon prezidan zantray. e lòt òganizasyon ki fè pati de Wayòm nan, nou bay li pou yo, e nou bay li pou tout lòt òganizasyon ki poko ni nan Wayòm, ni nan zantray, ni nan knva, e nou bay li pou lakou yo, ni sa, ni sa ki la, ni sa k pa la, nou bay li pou yo kounye a la. Se si n bay yon moun k al fè deriv, k al bay pwoblèm, e lè sa a kounye a y ap repwoche m, y ap repwoche nou. Men nou bay yon moun jiska prezan ou poko ka repwoche yo jis di yo jis dil pa vodouyizan menl se vodouyizan dabò tout ayisyen se vodouyizan e li se vodouyizan li jis poko oungan oubyen li pa oungan menl gen bitasyonn tou. Sou menm dosye mouvman bwa kale an, nou pral fon ti pale avèk Stanley Lucas. Deja m toujou di non l, Stanley Lucas se pa envite emisyon Stanley lakay li, Stanley se youn nan moun ki toujou disponib pou nou pale sou nenpòt dosye li an depi se kesyon peyi, depi se kesyon pou ede popilasyon an konprann pou kale je pèp la, Stanley toujou fè l on plezi pou li dispoze, pou li disponib pou nou pale. E Stanley kòman w ye? Byenvini wi nan emisyon an. Mwen salye w Yanick, son toujou yon plezi pou mwen pale avèk ou, avèk ekip ou epi tout oditè kap swiv chanèl la. E Stanley, jodi an fè egzakteman 8 jou depi e popilasyon an, pèp ayisyen an nan lari nan kad mouvman Bwa Kale an, deyò deyò nèt, moun yo nan lari, manchèt yo nan men yo, gazolin, alimèt, y ap chèche bandi, y ap chèche madan bandi, y ap trake Tout moun ki patisipe nan kreye ensekirite an, nan mete peyi an kote li ye a la. E Stanley, gen yon pakèt deba k ap fèt sou dosye, sou mouvman Bwa Kale an. E gen moun ki estime ke mouvman an twò radikal, gen moun, gen moun ki estime ke e, e mouvman an se, se yon opòtinite li ye an plis pou peyi an, pou popilasyon an, pou yo soti anba grif kriminèl yo, ke l te nèg ak vès, ke l te nèg, e ke l te bandi ak sapat yo. Stanley, nou prale dwatobu. Kisa ou menm ou ou wè de mouvman paske m sonje se nan mikwo a la se nan emisyon an ou te vini nou tap pale de peyi an ou te di Yanick jou popilasyon sa a deside pou l pran lari pou l kanpe pou l di non avèk zak bandi ap fè nèg yo pral gen pwoblèm e efektivman m santi ke nèg yo kòmanse gen pwoblèm la nèg yo panike Stanley nou prale dwatobu. Mouvman Bwa Kale an, ki opòtinite l ka pote pou peyi an e ki danje li prezante tou pou popilasyon an? E mèsi pou kesyon ke w poze a e pou kredi sa a ke w ban mwen paske an jeneral nan peyi Dayiti yo pa bay moun kredi. E lè yo di yon bagay alavans, nou menm nou te di ke popilasyon an t ap rive la. E se an fonksyon danaliz teknik ke nou te fè de sitiyasyon an. E nou te gentan wè depi de mwa alavans peyi a te gen pou l rive la. Donk gen de bagay ki enpòtan pou nou gade. se orijin bwa kale a epi konkou dil lan, danje e opòtinite ke sa prezante. Orijin bwa kale a gen sous li nan 2 bagay. Premye bagay la se sa yo rele Les 4 étapes de la peur. Sa vle di ke lè yon moun pè yon bagay, li kòmanse pa imajinasyon moun nan, li vin antre nan lapè e gen 2 lòt etap. Donk moun nan vin pè. E sa k fè l pè a, se gang nan, paske sa gang nan ap fè antanke vyolans sou li, kidnaping, tòti, ka menm rive fè l mouri, lamò, li menm le phénomène de la mort, se li ki anjandre sa yo rele la peur ultime. Donk, premye bagay ou pral gade se ke moun yo viktim de 4 etap sa yo, les 4 etapes de la peur. Men an menm tan tou, nan orijin Bwa Kale a, Tout moun ki sibi les quatre étapes de la peur, moun sa a sijè a devlope lakay li oubyen viv lakay li les douze mécanismes naturels de défense. Paske chak sitwayen ou sitwayèn ki egziste nan mond lan, anndan ou menm gen sa yo rele les mécanismes naturels de défense. Koulye a, lè moun nan fin pase katran edmi, prèske senkan, l ap viv vyolans gang yo, e li pase les quatre etapes de la peur, li viv san l pa konnen anndan li menm les douze mécanismes de défense ki vin youn apre lòt an fonksyon de degre vyolans ki fèt kont li. Gon kote moun nan rive, moun nan di tèt li, Mouri pou m mouri, pito m nan batay, m ap mouri nan batay pase m pa fè anyen. Donk, se youn nan rezon ki fè ke Bwa Kale a vin pran nesans. Lòt rezon, dezyèm rezon ki fè ke Bwa Kale a vin pran nesans, se ke moun yo wè ke gen de gang, lapolis arete l yon grenn mwa twa kat fwa, gang lan lage kat fwa. Donk, moun yo vin gen yon konpreyansyon trè klè ke enstitisyon leta ki la pou pwoteje yo, Primati, Ministè Lajistis, sistèm jidisyè a, yon pati nan lapolis, yo nan gang. Donk, de konklizyon, de eksperyans sa yo ke pèp la fè a, kote l pa ka konte sou lajistis, li pa ka konte sou otorite leta pou ba li jistis, pou gen sa yo rele sekirite e rejim de la lwa, donk sa vin mete popilasyon an nan direksyon Bwa Kale a. Koulye a, lè Kanapevè a fin rive, epi Bwa Kale a vin prezante, lè l prezante a, li gen ladan l danje, men pandan l gen danje ladan l lan, li gen dè zopòtinite. E premye danje ke l gen ladan l lan, sè ke oligak yo ki kreye gang yo avèk politisyen ki kreye gang yo, etan done ke y ap cheche yon okipasyon militè etranje pou sòlda blan ka vin pwoteje yo e kenbe sistèm nan, yo gen dwa enfiltre Bwa Kale a al fè de derapaj. Pa egzanp, derapaj konkou al atake blan oubyen atake anbasad, de bagay konsa. Sa oligak yo yo ka enfiltre mouvman Bwa Kale a pou yo fè sa. Menm jan tou, yo ka enfilte mouvman Bwa Kale a pou fè de derapaj, kote de inosan k ap viktim, kote y al atake yon komisarya de polis oubyen yon tribinal. Se pou montre ke peyi a, pa gen kontwòl nan peyi a, donk pou yo ka fòse Se sa, pou yo ka fòse yon entèvansyon militè ke y ap chwa, ke y ap chache depi jiyè 2022. Donk, sa vle di ke danje sa a egziste. E dènye danje ki egziste nan Bwa Kale a, pèp la gen dwa mennen Bwa Kale avèk siksè, epi menm oligak ki kreye sistèm e gang yo, e ki mete Ariel Henry, ki nan touye prezidan, yo gen dwa se menm oligak sa yo pandan pèp la ap fè viktwa sa a, epi nan bouch viktwa a, nèg y al retire viktwa a yo pran l nan men pèp la, epi se yo menm ki chita avèk anbasad pou yo vin ba ou menm Ariel, yon lòt Ariel Henry men li gen dwa pa gen menm non an, men se yon lòt Ariel Henry ke yo pral ba ou. Sa a se danje yo. Opòtinite yo, pèp la gon opòtinite inik pou li pou kraze sistèm nan netwaye lari a men pèp la dwe o fur a mesure ke lap avanse avèk bwa kale a pèp la dwe òganize tèt li pèp la dwe focus pèp la dwe kenbe kouraj li a detèminasyon jiska prezan bwa kale a nan operasyon kel mennen li focus sou tout ti makak yo sa vle di tout ti gang katè yo ki nan katye popilè yo, sa a se jiska prezan Bwa Kale a se Ti Makak sèlman l ap fokis sou li, sa vle di ki ti gang ki nan Kafou a, ti gang ki nan Gran Ravin nan, ti gang ki nan pwovens lan, jiska prezan se li menm ke Bwa Kale a manyen. Men Bwa Kale a poko manyen gwo makak yo avèk makak mwayen yo, Fò pa bliye ke ti makak ki atè a, ti lapli ki atè a, izo ki atè a, fòk pèp la detwi gang sa yo. Men fò pèp la pa bliye tou, kiyès ki kale ti makak la? E ti makak la se gwo makak yo ki kale yo. Fò pa bliye, m te eksplike nan emisyon sa a, bay sitwayen ak sitwayèn e moun k ap koute yo, strikti gang nan gen 4 etaj nan peyi Dayiti. Bwa Kale a nan premye etaj la, kote k gen gang yo. Bwa Kale a poko rive ni nan dezyèm ni nan twazyèm, l ap difisil pou rive nan katriyèm nan, n ap eksplike pou ki sa. Ki sa twa lòt etap yo ye? Premye etap, premye etaj ensekirite a, kay kat etaj ki reprezante ensekirite a, se gang yo. Pèp la depi yon semèn la a edmi l ap frape premye etaj la. Men pèp la poko manyen dezyèm etaj la. Dezyèm etaj la gen ofisyèl ki nan gouvènman an. Dezyèm etaj la gen lidè politik. Li gen jij, pastè ki nan gang e nan trafik zam. Li gen ansyen palmantè ki nan gang. Pèp la poko manyen dezyèm etaj ensekirite a. Se yo menm nan dezyèm etaj la k ap kore atè a ki se gang yo. Ti makak pa gen kontak Miami pou l kòmande zam, pou l kòmande bal. Ti makak pa pale angle. Ti makak pa gen po. Donk se gwo makak yo a makak mwayen yo. Twazyèm etaj la, li gen ansyen prezidan avèk oligak ladan l. Mwen esplike plizyè fwa nan emisyon sa a kòman yon peyi ki reyisi nan kraze gang tankou Salvadò, sou kat ansyen prezidan ki te nan gang, Gen 3 ke yo mare gen youn ki sove lakay nou Mateli nan gang Aristide nan gang Privè nan gang nap gade yo Ensekirite a pa pral kraze toutotan ke gwo makak sa yo poko manyen Salvador tou yo te manyen tout oligak ki nan gang Dimy Privòp nan gang Reginald Boulos nan gang Pacha Vòp nan gang Edouard Bossan Unibank nan gang Gen apeprè 7 a 11 fanmi oligak ki nan gang Jiskaprezan nou poko mare gwo makak sa yo Epi katriyèm etaj la, se elit globalis kowonpi yo. E nou kòmanse wè ke elit globalis kowonpi yo avèk rasis yo pran fòm. Al gade atik ki ekri sou www.cepr.org, dènye atik yo ekri sou Ayiti a. Kiyès kap debake sou nou avèk yon seri de blan rasis, son nèg ki rele Angelo Via. Misye vin avèk yon jeneral ameriken, kiyès ki bra dwat jeneral ameriken an ki pral travay avèk Ariel, fò pa bliye Angelo Via se li ki te fè vye kontra lò yo konwonpi yo ke rezolisyon paleman an te anile, Men manje lavi yo sa a, via sa a, padon, retounen. Se. Yo retounen avèk yon jeneral ameriken, e bra dwat jeneral ameriken an, kiyès li ye? Se yon kolonèl de Lame de Lafrik di Sid pandan Lapartay. Misye te nan yon fòs spesyal, misyon fòs spesyal sa a, se te elimine tout Nwa ki t ap eseye kraze sistèm apartheid la. pou ke sistèm nan kote se blan sèlman ki te gen dwa, moun nwa pa t gen dwa, te favorize. Se nèg sa yo k ap debake chita avèk Ariel nan jounen jodi a. Donk sa vle di ke ou menm kòm pèp ki nan Bwa Kale, nan goumen ke w ap mennen an, se vre ke w fè yon bèl travay jiska prezan atè a avèk ti gang yo, men pa bliye dezyèm, twazyèm e katriyèm etaj ensekirite a. Si w pa manyen yo, e makak mwayen yo avèk gwo makak yo, yo pral kale de nouvo ti makak. Men, evidaman, paske se sa nou t ap di, fòk yo kòmanse yon kote, fòk Bwa Kale a kòmanse yon kote. E bagay, bagay, sa ki gen la a, petèt li parèt un peu difisil pou yo atenn de seri de lòt moun, menm jan l fasil jounen jodi an la a pou w wè popilasyon an, li nan lari, manchèt yo nan men, eksetera, polisye yo, yo akonpanye yo, polisye sa yo, yo pa gen chwa. Yo pa gen chwa ke akonpanye popilasyon, ke w akonpaye popilasyon, ke w pa akonpaye popilasyon, yo pral nan wout yo, yo pral fè egzakteman sa k nan tèt yo an, yo pral bay bandi bwa kale. Men pa bliye tou, gen lòt polisye ki rete fidèl ak pòs yo, ki rete fidèl avèk moun ke y ap bay sekirite eksetera. Nou wè l a plizyè repriz. Manifestan fè gwo tantativ pou ale nan primati, se menm polisye sa yo k ap pwoteje Ariel k ap repouse, k ap bay gaz, k ape tire sou moun. Eske pa gen yon obstak? Eske nan moman an la, kòman Bwa Kale a pral fè rive, talè Stanley, kòman Bwa Kale a pral fè rive nan lòt etap yo, nan lòt etaj yo dizon, Si gen de seri de polisye nan moman an la ki yo menm yo plis rete nan kan nèg sa yo k ap fè politik, ki sou pouvwa a ke nan kan pèp la. Paske pou le moman mobilizasyon minimal, li poko maksimal. E nan listwa resan peyi nou an, gen de nèg ki te gen plis zam ke Ariel, lè mobilizasyon maksimal la rive yo blije mache. sa vle di ke nou genyen gouvènman militè e yon sèten moman lè yo te gen plis zam pase moun ki la yo enben lè mobilizasyon maksimal la te rive e sa ta rive a Aristide tou e nan yon moman lè l fin boule lokal pati politik l ap atake sesi l ap atake sela boule radyo li te voye chimè al kaponnen moun E gon kote mobilizasyon maksimal la rive, Aristide oblije mache. Donk sa nap viv la e paske yo poko rive sou makak mwayen yo avèk gwo makak yo, se paske mobilizasyon an poko pran dimansyon maksimal la. Men depi mobilizasyon an pran yon vitès siperyè, Bon pa bliye m sot di w danje ki gen nan mouvman an, li gen opòtinite tou. Youn nan danje yo tou se ke nèg ki nan koudeta pou ranplase Ariel yo, lè Fritz Jean ki te vòlè 93 pousan rezèv lò peyi al nan brh e lè misye te direktè kabinè Aristide se li ki te konn jere gang pou li oubyen Aristide li menm ki bezwen fè yon koudeta sa li piblik. Sa vle di ke e fò nou fè atansyon de danje sa yo pandan ke n ap sezi opòtinite a, opòtinite a e ki sa l ye, se netwaye 4 etaj ensekirite a, nou konnen nan lapolis lan gen de eleman ki afilye a òganizasyon kriminèl Fantom 509 lan, fò nou fè atansyon a yo menm, donk opòtinite a se netwaye 4 etaj yo Asire nou ke nou mete yon gouvènman santi bon, ki pa gen oken lyen avèk gang, pou fin detwi tout ti rasin gang ki rete yo, pou yo pa vin repouse sou moun. E an menm tan, gouvènman sa a, se retounen a lòd konstitisyonèl nan yon delè ki pa depase 4 mwa. E nan sans sa a, nou te fè yon pwopozisyon ki disponib sou www.leplasantin.com nan seksyon opinyon, ki rele Pwopozisyon pou retabli lasekirite an Ayiti an 4 mwa. Sa n ap viv la a, an fonksyon d'eksperyans mwen menm ke m fè an Afganistan, Nijerya, Zimbabwe, Gwatemala, Meksik, peyi ki difisil an Afrik, an Amerik Latine, nan Kanada. Allo? Allo? Kominikasyon an, kominikasyon an movèz avèk Stanley. Bon m eseye retabli e kontak lan le plus rapidman posib e pou nou kontinye pale de peyi a paske e gon gon pwen ki ekstrèmeman enpòtan pou mwen avèk Stanley pandan nap pale de opòtinite nap pale de danje a men gon veritab kontwovès andedan menm mouvman bwa kale an e Nou poko retabli kontak la. Gon veritab kontwovèse, ki sa bagay la ye? Paske, si entansifikasyon mouvman an, si mouvman an li ap entansifye, e danje lè mouvman entansifye l pran plis dimansyon, danje l reprezante a, se ta gen yon entèvansyon militè ki fèt, ebyen, si entèvansyon militè lan li nan enterè Ariel, li nan enterè pouvwa a, nèg yo ap fèmen je yo, y ap fè silans. Ke pèp la entansifye mouvman an. Kòman mouvman an pral rive nan lòt 3 etaj yo si l pa entansifye? E si l entansifye gen yon danje ki pral pèmèt ke blan an vini? Èske nou wè dilèm nan? Donk e kominikasyon an pa rive retabli avèk Stanley, m pral eseye rele Stanley e dirèkteman pou m wè kisa sa ka bay. Bon, e nou pral retabli, nou pral retabli kontak lan dirèkteman avèk Stanley pou nou kontinye antrevi an. Paske se sa, e fòk nou kontinye pale avèk popilasyon, fòk nou kontinye pale avèk e, avèk peyi an pou nou ka konprann. Paske si n ap mennen yon batay, si n ap mennen yon batay pou. pou peyi an, si n ap mennen yon batay pou libere peyi an, nou oblije fè l, nou oblije fè l an konesans de koz. Paske gen nèg se sa y ap tann, se pou nou, se pou nou tonbe, gen nèg se sa y ap tann, se veye y ap veye ki lè n ap tonbe, ki lè e yon, yon echèk ap vini nan yon mouvman, nan yon operasyon ke n ap mennen, pou yo tire pwofi. Ebyen nou menm nou pa ka kite sa pase, nou pa ka kite moun yo kòmsi pou yo ap rantre nan yon lojik bagay yo ap fèt nenpòt ki jan vaykevay. E bon, an nou ale, bon mwen gen. Malerezman, e m pa rive retabli kontak avèk Stanley. Bon, m espere pou semèn nan, e n ap kowòdone pou nou gade, e ki jan Stanley ka fin eksplike nou, ka fin ekspoze nou ansanm de danje avèk opòtinite ki genyen nan mouvman Bwa Kale a. Pou m retounen kote m te ye an, E mwen di nou l trè klèman, e m ap gen pou m retounen sou sa avèk Stanley, gon w veritab kontwovèse, kontwovèse lan se kisa l ye? Si mouvman Bwa Kale a entansifye pou l ta rive atenn diferan lòt gwoup moun, politisyen, sosyete sivil, sektè prive ki patisipe nan finanse gang, nan finanse bandi, tout nèg sa yo ki gen dwèt yo tranpe nan ensekirite a, Danje a, se wè Ayiti vin enkontwolab, wè Ayiti tounen an pwa de vyolans, vyolans ogmante etc. Pou ta gen entèvansyon militè. Donk kòman mouvman an pral entansifye rive jwenn nèg yo san ke pa gen yon risk pou blan debake. E si depi an jiyè 2022, Ariel te soumèt andedan Konsèy Sekirite Nasyonzini an, yon demand pou genyen fòs etranjè ki rantre andedan peyi an. Donk la, le fè ke nou wè Pouvwa leta a fè silans tout moun kwaze bra yo yap gade, donk yo rete ap tann pou mouvman an pou l touche pòt, pou l rantre kay kèk moun, pou l touche kèk moun epi lè sa yo pral reyaji, lè sa ou pral gentan tande Jean Victor Généus minis zafè etranjè a pral soti nòt, pral soti kominike, mande entènasyonal lan, woy woy woy de gras vin ede nou Ayiti enkontwolab. Petèt se kalkil sa a ke mesye dam yo fè ki fè w wè yo fè tout silans sa a, yo pa di anyen. Pale, w ap pran bwa kale, pa pale, w ap pran bwa kale. Donk nèg yo prefere yo rete la de lwen, y ap gade, andedan gade y ap gade a, y ap etidye lopòtinite de pousuit. Opòtinite de pousuit yo, yo la, yo sèlman rete, y ap tann, y ap tann, y ap tann bon moman an pou yo aji. Donk li vrèman enteresan pou nou kontinye fin pale de dosye sa a avèk Stanley paske mwen menm m ap m ap m ap trè kontan genyen pwen de vi Stanley sou sa, sou kontwovèrs sa ki egziste andedan mouvman Bwa Kale a pou l pataje plis avèk nou. Ou konprann se sa ki travay lan, se sa ki travay lan poze pwoblèm yo, gade ansanm ki sa solisyon yo ka ye pou ede pou nou kanalize moun yo, ede moun yo konprann ki anje ki genyen nan mouvman an, sa li ekstrèmeman enpòtan. E donk la nou klè ke peyi an mouvman k ap fèt la se yon mouvman ki pa gen mèt, pa okipe okenn moun k ap vin di w li se lidè l, se chèf mouvman l, se tèt mouvman l, non! Se pèp lan, se moun sa yo ki nan lari an, se yo menm ki pran inisyativ nan chak zòn. Si, si mouvman an te gon mèt, ou tap wè yon kantite moun yo tap di w yap rankontre Pòtoprens, yap desann Kabarè, yap desann sous Matla, yo pral nan vilaj. Nou wè chak kote nan zòn pa yo fè afè pa yo. Donk sa pwouve w ke pa gen mèt nan mouvman an. Se tout Ayisyen nan moman an la ki mobilize, kap veye bandi, kap veye kriminèl nan zòn pa yo, that's it! That's it! Jan m te di nou an ke E nou pral fini emisyon an, nou pral fini. E pwojè Fête des Mères lan, pwogram nan li lanse. Li lanse. M ta renmen chak, apre chak emisyon pou m jwenn on 5, on 10 moun, pwokwa pa on 15, on 20 moun ki di bon, e Yannick m vle sipòte, m vle ede, men sa m vle bay, men kòman m ka fè l, men kisa m ka bay pou pèmèt ke pwojè a li reyalize. Sa tap fèm anpil plezi. Paske se ansanm, jan yo konn dil lan men anpil chay pa lou, se ansanm pou nou rive ede sa ki fèb yo, sa ki pa genyen yo. Lè yon pwojè lanse, se pa pou moun ki genyen deja pwojè a lanse, se pa pou moun ki ap tann ou byen se pa bagay e e anba tab, tout pwojè ki lanse l fèt an tout transparans. Ou wè sa kontribisyon lan fè, ou wè sa kontribisyon bay lan ki sa nou regle avèk li. Donk se youn dè rezon. Se paske gen transparans nan pwojè ki ka fè nou sou plizyè, plizyè, plizyè inisyativ, plizyè pwojè ki mete kanpe. Donk ou menm ki vle ede, ou menm ki vle sipòte inisyativ lan, m ap tann ou. Apre emisyon an rele m, ekri m, kontakte m, se avèk yon plezi pou m reponn ou pou nou pale. E depi se sa ki gen pou wè nan ede moun, sa ki gen pou wè avèk peyi nou,